Sa gen a moun okap yo la. Mwen chè moun lokap yo sèm twòp Pase swa ou kòman vè moun lokap yo sa wè ou Pase yo di a Ariel pa vle wè pou nou vè kò nan zòn okap Jovenel se nèg okap li te ye Lè batay lè vètyè yo te bloke Jovenel pou 6 mwa Lekòl pa pòt solèy pa gen anyen nan vil a te pòt solèy Yo tap kraze bagay kraze biznis moun Yo te enpeche okenn magazen ouvè nan vil la. Jodi a pou yo wè yo menm nap rele gwo pati se moun kap rele viv Ariel. Moise Jean-Charles gade e ti bebe tout kote ou ye m lan moun dò ou wè m sot pòtoprens se avyon m pran la m antre la ou vòlè twòp ou pa gen dwa fè moun okap bagay sa. Ewi, sa w sot tande a se sa l li menm. Rete la nou pral fè w viv tout afè w. Se li nou pote fò tande. Pran san w, bwal fè w viv tout afè w. Letan n ap di bonjou bonswa sa pral depan de lè ou pa gade videyo sa, jan ke m toujou di l, se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou tout sa k ap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abòne kounya la menm si potko fè sa, e pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste nòmalman. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja fè sa, e mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm Paske m konn w entèlijan, ou pap vle pèdi pwochèn videyo n yo. E san pale anpil, san pèdi tan, n ap antre dirèkteman nan tout detay pou videyo jodi a. Pran ti chèz ba w, ann tande ansanm avèk mwen koze ki gen nan larepiblik. Ann tande. Esel pa di la se kanaval misye vin fè isi a, di misye vin fè kanaval ki bèl la bèl nan zòn okap li vin fè nan lanmè li vin fè kanaval men se pa ti zi men vin fete. Men men nou pa wè moyiz soulve moyiz pa mobilize moyiz gen kob nan menl moyiz vagab la se moyiz yo chèf di pa aryèl lan te nan okap esou konprann paske moyiz gen mwayen nan menl volè a gen mwayen nan menl li gen kawòtchò nan menl volè a gen kob nan menl si pat gen kob nan menl aryèl pa kab antre la. Ti bebe, gwo bebe nou wè Moise pa fè anyen non. Moise di l pa nan. Moise Jean-Charles gade ti bebe tout kote w ye m nan moun dò w. Ou wè m sot Pòtoprens se avyon m pran la m antre la. Ou vole twòp. Ou pa gen dwa fè moun Okap bagay sa. Ou gen kò w vann Ariel Okap. Vole, visye. Moun Okap ap lage nan moun dò. Avyon m pran m antre la. Visye. E jounalisye pran bon nan fese pep la sa. Nan manifestation pep la ap manifeste kom manifestan. Nou ba yo gaz nou ba yo ati mon chen. Nou ba yo gaz nou ba yo ati mon nou tire yo. Gade se kob ariel gen nan menw. Pep la misye ap pede polisye a telman alez lap pede pouse pep la. Polisye a telman alez lap pede pouse pep la. Pep la si po pep ak okap la pou yon kaka. Polisye sa yi bon sa. Li po pep ak okap la pou yon kaka. Malgre moun yo sou plas la. Lap pouse moun yo. Yap pouse pèp la pase yo e pèp okap la son gare yo ye nan zòn akayè yo pa kapab fèl nan zòn akayè yo pa ka fèl menm akayè menm pye yo pa ka mete nan zòn akayè men kabarè men kanare yo pa konnen menm papa yo pa ka menm pase menm polisyon menm aroun wi menm kabarè yo pa ka pase. Mwen m kwè kòmanse se anonse map anonse pèp la e se mwen mwen depi madi nan nwè vwa mwen jan an wè depi madi m kòm mwen Ariel se pa 18 me vin fete se kanaval li vin fè nan chak depatman yo konsa 18 me tou li kal fete nan zòn Gonayiv o nan zòn Okay di lòt 18 me kal fete nan zòn Jeremi se nan depatman ou sinon nan zòn Jakmèl e nou gen pwoblèm avè sa. Jan nou ka wè la. Mwen pa kontre yo. Nap salye kafe la. Jan nap gade la. Se tout gouvèneman an ki reponn prezan nan okazyon selebrasyon bikolo ayisyen an. E jodi a se 18 me. Se 220 tan. kap selebre la donk se premye minis Ariel Henry ki rive pou le moman donk e anpil anpil moun fè deplasman nan okazyon an donk jan nou ka gade l la se drapo a ki pral monte apre pou premye minis la al depoze yon jèt flè nan nan espas ki rezève pou sa. Yon lòt fwa ankò, nou salye nou tout entènèt k ap swiv nou atravè rezo yo. N ap mande w pou kontinye fè n konfyans, abòne, pataje. Donk, jan n ap gade l la, se dispozisyon lame Dayiti pran kote ke y ap make pa e nan okazyon 220 tyèm anivèsè drapo a. Donk, se pa k ap konte la. e kote ke enben mesye dam FADH yo, fòs ame dayiti yo enben yo reponn prezan nan okazyon an fèt drapo nou konnen e ki batay ki te mennen pou n te abouti ak drapo sa ki ta pral ba nou endepandans nou donk se konsa sa ye nan vil okap kote anpil anpil dispozisyon pran e nan okazyon komemorasyon fèt bikolò ayisyen an. Donk, l ap pèmèt ou viv kòman kòman dispozisyon gen tan ye la. Donk, sa se sa se mesye dam lame yo la. Yon lòt fwa ankò, nou salye nou tout entènèt k ap suiv nou atravè rezo yo. N ap mande w pou kontinye fè n konfyans, abòne, pataje. Donk, jan n ap gade l la, se dispozisyon lame. Dayiti pran kote ke y ap make pa e nan okazyon 220 tièm anivèsè drapo a. Donk se pa k ap konte la e kote ke enben mesye dam FADH yo, Fòs Ame Dayiti yo enben yo reponn prezan nan okazyon an, fèt drapo nou konnen e ki batay ki te mennen pou n te abouti ak drapo sa ki ta pral ba nou endepandans nou. Se konsa sa ye nan vil Okap kote anpil anpil dispozisyon pran e nan okazyon komemorasyon fèt bikolò ayisyen an. Donk n ap pèmèt ou viv kòman kòman dispozisyon gen tan ye la. Donk sa se sa se mesye dam lame yo la ki deja mete yo An gad a vou la. Ebyen, nou konnen premye minis la gen pou l rive nan yon ti tan ki pa twò lwen. Se pa kap mache sa. E la me da ite. Kap mache pa la. Na okasyon. 220 anivesè. Kou bikolo a ise. Sa se pa kap mache. Sou plas. Ou kap la la. Ou jen ou kap la la. Se pa kap make. Kote gen anpil dispozisyon pran pou selebre fèt ba ane sa nan vil Okap. N ap raple ap genyen Premye Minis Ariel Henry ki pral depoze yon jèb flè maten an nan pye ewo yo sou plas la. Aprè li pral asiste avèk tradisyonèl tradisyonèl tedeyòm kote yon mès pral chante. Nan okazyon an, apre mès la, nou konnen pral gen tradisyonèl diskou e majistra a pral pran lapawòl san konte plizyè lòt moun k ap gen pou pran lapawòl. La a, nou devan Hôtel de Ville nan Okap Ayisyen, las. N ap gade la, sa se majistra Okap la, dam sa a n ap gade la a. Epi, sa se mè. adjwen okap la donk se konsa dekò a ye nan vil okap pou maten 18 me a ki make 220 tièm anivèsè bikolò ayisyen an drapo nou ki se ble e wouj nou konnen tout istwa enben drapo a li menm li charye dèyèl tout batay ki te mennen e pou nou te abouti ak drapo a san konte. ak endepandans nou antan ke pèp. E vwala, se la nou kanpe ansanm avèk video pou jodi a. Nou diw mèsi dèske ou te gade video a jiska la fen. Pa bliye abòne, pataje video sa avèk yon fanmi, yon zanmi pou kapab ankouraje travay la. Nap kwaze ankò nan yon pwochèn video. Tchao!